Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou pa pale anpil paske emisyon sa a m ta kapab di se tout afè yon revandikasyon sitwayèn. Ebyen eh ekoute ou menm ki Sòti Mibalè ki t ap antre Pòtoprens yè aprèmidi, ou menm tou ki sòti Pòtoprens ki t ap antre Mirebalè yè aprèmidi, m ta kapab di ou wè wout la te bloke. Petèt ke ou pa t konnen ki sa ki alorijin de blokaj sila. Petèt ke wout la kapab toujou bloke nan moman n ap pale la. Fò m di nou byen ke sa gen a wè ak yon revandikasyon. Revandikasyon an ki sa l ye? Gon kesyon de konfli pou sab. Ok? Nèg Mibalè yo menm yo vini nan blòk Mòn Kabrit pou kapab al pran sab pou al vann Mibalè. Men lè yo al pran sab la pou al vann Mibalè, yo vann sab la anpe plis chè. Paske gen nèg yo menm ki nan zòn nan ki fè eksplwatasyon min nan. Men lè yo rive Mibalè, pa egzanp nèg Tèrye Wouj yo. Ebyen yo vann sab sa a pi bon mache. Tande byen wi, sa vin pwovoke yon polemik, yon gwòyn, paske nèg Mibalè di yo menm ekoute, ebyen nèg yo pa kab sot kote yo soti, yo vin vann sab la pi ba pri. Sa vle di tout moun ap tann, se lè nèg Tèrye Wouj yo monte pou kapab achte sab nan men yo. Or nèg Mibalè yo menm yo di ke fòk yo vann. Enben kisa ki pase? Dans la matinée du samedi, genyen yon seri de chofè ki sibi ekzaksyon pa bò kote, m ta kapab di nèg Mibalè antre parantèz dè chofè ki yo menm asire transpò sila. Enben kisa ki pase? Gen plizyè vit ki kraze epi brèf, donk sa pwovoke yon sòt de konfli. Ebyen an retou, nèg Tèrye Wouj yo menm yo bloke wout lan. E se sa k fè machin pa ka moute desann. Yo mande pou ke gen yon konsta ki fèt e ke nèg Mibalè yo menm kapab aksepte ebyen pou yo menm yo kontinye al vann sab la Mirbalè. An nou swiv kòman sa te ye. Flannè, fè yon ti eksplike m pou ki rezon jodi a la nou deside bloke lari a la a? Rezon an, rezon an senp. Se paske anpil chofè nan mòn kabrit konn al vann sab Mibalè. Lè yo al vann sab Mibalè, nèg Mibalè yo revandike ke li pa bon pou yo akoz gen nan yo ki gen kamyon. E pou yo vin pran, e ki bò yo menm yo pran sab? Se mòn kabrit la yo pran sab pou y al Mibalè. Yo vin, yo vin wè li pa bon yo. Sa yo fè kòm reyaksyon, tout machin mòn kabrit ki ta al Mibalè jodi a la, yo kraze vit tout plat kawoutchou yo epi l Mibalè. Jiska prezan gen kamyon sab ki poko antre la. Menm mwen menm, m son chofè kamyon, men kle m nan men m, m ale men machin mwen nan wout la, m ta bezwen al met machin mwen lakay mwen, m pa jwenn pasaj pou m ta al met machin mwen lakay mwen. Se rezon sa ki fè bon jodi a la, wout la bloke m pa konn pou kilè. Ou wè sa m di la? Tout machin sa yo nou wè ki la a, yo la nan lin nan la, nou pa konn pou kilè y ap soti nan lin nan. Paske menm mwen menm m ta bezwen met machin nan lakay mwen la m pa ka. Men kisa k pou ta fèt pou n debloke lari a la a? Sa k ta pou fèt, se nèg Mibalè yo ta voye jij depè vin fè konsta, yo konnen konbyen machin yo kraze, vin fè konsta pou konnen machin ki kraze yo, kòman yo pral fè epi pou wout la ta debloke pou yo di men kijan y ap fè pou yo fè tout moun vit machin kraze, tout moun ki fè depans yo pou wout la ta debloke. Men nèg Mibalè sa yo te nan kont avèk nèg bò isi yo ki fè yo kraze vit machin yo? Mwen bò rezon an deja. Mwen di w rezon an se paske nèg Mòn Kay pou t al vann sab Mibalè. Pou sa sèlman. Pou sa sèlman. Apre sa pa gen anyen ankò. Yo menm yo pa dakò vin fè tout brigandaj sa yo. Yo kraze vit machin, bat nèg, gen plizyè nèg ki pran kou. Otomatikman nèg Mibalè ta deside dedomaje nèg sa yo.